Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou prale nan la boule depi semèn nan la gen anpil zam otomatik fò souvan moun yo tande kap chante anlè a. Donk moun ki abite anlè sa a, m ta kapab di yo nan gwo difikilte paske gen yon gang ki te la, ebyen anpil moun ki nan zòn nan ki te swete ke pou leta chase gang sila a, ebyen operasyon fèt, yo pa wè nèg yo ankò, yo panse ke Ti Makak li menm li te fon poze, sa vle di li te elwanye zòn sa nèt, yon bon maten. Ti makak retounen an granmoun, li vin fè lavaj nan zòn nan, epi sa w tande a la a, ti makak nan zòn nan. Men gen anpil lòt nèg ki vini, m ta kapab di, paske batay sa li p ap rete. E m te gen chans swiv yon emisyon Guerrier Henry, je me demande, perplexe, menm jan avèk Guerrier Henry, an lè sa la a pou gen tout nèg sa yo k gen pil lajan sa nan men yo, epi pou yo kite de twa bandi vin ba yo pwoblèm. Petèt ke. Se la nati ki di sa. Paske si ou te nan yon sitiyasyon ou t ap lage zam nan men vagabon, ebyen yon bon lè zam nan ka vire kont ou. Se sa anpil moun ap preche pou kwè li la paske m pa konprann kòmsi yon seri de nèg ki ame, de nèg ki di yo se bandi, 2 nèg ki pretann ke yap defann enterè pèp, bon se kont pèp yap batay. M pa konprann anyen non mezanmi. Tèt chaje. Nèg yo anpil nan yo te al lekòl. Kòm si yo wè batay antre yo a se sa ki enpòtan. Ebyen fòm di ke gen yon kwazman ki fèt anlè a. E genyen anviwon 3 bandi ki tonbe. Vin gon premye eleman enfòmasyon ki tonbe ki ta fè kwè ke nèg sa yo se sòlda ti makak. Baz ti makak. E yo kwaze avèk nèg yo anlè a la, ebyen yo mete nan men yo. E anpil moun di se ta lapolis ki kòmanse ap manyen nèg ti makak yo. Vin gon lòt enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa se ta 2 gwoup de nèg Toto mete, nèg sa yo youn kwaze avèk lòt, yo pa fin konn lòt byen epi sa w tande a la a, youn tire sou lòt. Eske sa a m ka fè fwa ak li? Antouka mwen m plis kwè se ta nèg ti makak yo kèk nan yo ki ta tonbe paske an imajine si ou sòti avèk de twa mèsenè yon kote e pou vin avè yo nan yon zòn pou yo vin batay franchman kòm si ap gen yon seri de konsiy pou youn konn lòt ou pa konprann non donk mwen m panse ke premyè vèsyon an se nan li m kwè men ekoute Franchman bagay yo pral rèd. E m panse ke nèg ti makak yo pap ka rete. Paske lè bagay la te dejenere nan premye pati gè lan. Ebyen te genyen mèsenè ki vin anlè a. Ki vin pouse nèg yo bal. Yo pran nèg yo nan eto la. Nèg yo oblije kouri. Ti makak al refijye byen lwen. Men jounen jodi a la a. Ti makak è de retour. Donk se konsa bagay la e. Bagay la rèd. Tout kote ap pran pa yo. Tande byen, jounen jodi a la m panse ke lapolis dwe gen yon fiksasyon sou anpil zòn nan peyi a. Pa egzanp, le fèt ke gen rimè ki ap sikile kòm kwa lèzòm de 400 y ap chache eparpiye atravè le peyi, m panse ke dwe genyen sa n ta kapab rele yon veritab fiksasyon sou anpil zòn yo ta di ke nèg sa yo ale oubyen nèg sa yo fikse. Paske men sa pou konprann. Lè bandi an li kite zòn li te konn ap fè ekzaksyon e pi li pran lòt direksyon, li menm li parèt trè vilnerab. Paske puisans yon nèg te genyen lè w nan 400 mawozo, men pandan w ap kite baz la, swa w prale Leyogàn, ou prale yon lòt kote, ou pa menm moun nan ankò. Ou pa konprann non. Lè n te lotbo a n te ka konn batay an ekip men kounye a se chak nèg k ap chache yon grenn kote pou al kache e lè nèg la al kache kote a dèfwa se pa pou al fè baz se pou kapab frèt tèt li. Se sa k fè w wè anpil ti grenn la yo kòmanse pran yo. Antouka mwen menm sèl sa m konnen depi w met tèt nan nip Muscadin ap kwaze avè w. Ou met tèt nan Plato Santral gen kote ou kapab kache. Men, lè ou vin kache nan zòn sa yo, fò ou pa mete nan tèt ou se menm pouvwa ou genyen, ou kapab bay pwoblèm ak popilasyon an. Paske bagay la pral rèd pou ou. Antretan fò m di nou ke chanpyona Site Solèy la ap rapousib. Nèg yo mete, yo moute yon mur, yon ti jan wo, de manyè aske pou Lòt nèg tankou nèg nan Belekou, nèg Boston pa tire sou yo. Donk se Gabriel wi k ap frape. Tèt chaje. Antouka nou sonje m te di ba l volim. Sa vle di, jan bagay la pati la, kenbe l la. M kwè gen yon sitwayen ki voye 2 ti videyo m wè, kote ke y ap fè travay o nivo de kèk zòn nan Site Solèy. Mesye, lè m ap gade mesye, lè lapli tonbe mezanmi, moun yo pran wi. E m gen enpresyon moun ki plis pran se moun Brooklyn yo. Sa vle di bagay la rèd. Kounye a la, an nou gade ti videyo yo non. Bon moun yo ap frape wi la moun yo ap frape eeeee tande non m gen kèk non m pral site wi la paske m wè m di Fò moun yo pote kole. Jounen jodi a la, gon marenn nan RL Prod. E marenn sa l pa lòt ke Carmelite ki li menm nan peyi Kanada. Se youn nan moun kòmsi depi w di ou bezwen fè yon ti kichòy, ou bezwen bay yon ti kichòy, li se premye moun ki mete ti dwèt li anlè. Men m panse ke li pa sèl moun. ki sou chanèl la ki ap sipòte chanèl la e ki renmen chanèl la tou gen anpil lòt moun e nan pwochen emisyon m pral fè a franchman m gen yon lis moun m pral oblije site non yo e pou yo kapab pote kole paske mwen an pou pale avèk yon responsab nan bouklin mwen an pou pale avèk yon responsab nan katye boston sa vle di depi bagay yo vini n ap fon jan pou n fè yo rive nou konnen pou ki rezon mwen menm m pap met pye m eske nou konprann. Sa vle di gen bagay m gen dwa pase nan zòn nan m al mennen yon ankèt men m pa kab pase pou m rete nan al distribye valiz, kaye patati patata paske dèfwa ou konnen moun ki pa renmen w nan l ap tou pwofite de okazyon pou l di a m tou met men sou misye donk nan va konprann e m panse ke se evidan moun ki nan peyi Etazini tande byen kòmsi ou pa bezwen voye anpil bagay Ou rele m ou di, ban mwen nimewo kont non. Ban m wè si m ta met yon 3 dola. Si mil moun bay 3 dola, ann imajine konbyen kòb sa fè. Bon, ann di 3 mil moun bay yon grenn dola. Li fè 3 mil dola. Donk sa vle di gon pakèt bagay nou ka fè. Bon, e pandan m ap pale de dola la mezanmi, e nèg ki gen kontwòl dola yo nan peyi Dayiti, bay yon chans. wi bay yon chans bagay la rive trò lwen nou rive trò lwen avèl mezanmi tande byen men sa kap pase nan peyi an poko li la pa egzanp yo voye yon kòb ba ou sòti a letranje yon moun voye yon 50 dola ba ou mezon transfè la li ba oul a to brh m kwè 125 goud se sa menm ou menm sa kap bezwen achte 50 dola pa bliye an us yo voyel ba ou wi men ou pap ka pran nan us yo konvètil an ayisyen to di jou brh yo ba oul menm ou menm sa kap bezwen. 50 dola pou regle yon bagay an ameriken, ou pral oblije achte, w ap mete sou kòb sa a pou w kapab fè l rive paske l p ap pwopòsyonèl ak kantite y ap vann li sou mache a. Tande byen wi sa m ap di nou an. Ou gen 50 dola nan men w, yo ba ou la taux du jour nan mezon transfè la, 125 goud, sa brh pwopoze an, epi lè w al achte nan lari an pou w mete sou li w ap achte grenn dola 150 goud. Li nòmal? Nou pa kapab rive la ayisyen. Humm nou paka rive la. La a pa pou nou. Kòmsi pou dola a rive nan nivo sa epi pou nèg yo kontinye ap fè mache nwa avèk li enh fòk gon bagay ki di. Nèg ki kontwole dola yo nan peyi dayiti bay yon chans. Unibank. Mesaj sa se pou ou. M gen anpil doleyans ki vin jwenn mwen konsènan Unibank. Nou pran dola a, nou stoke l, pa vre? Nou bay moun ap vann li nan lari a 150 goud. Lè pa egzanp yon malere li gen yon ti kòb nan Unibank, nèg la gen dwa ale la l di w l ap pran 100 dola, 200 dola, ou di pa genyen, y ap ba ou l ann ayisyen. Lè sa a ou menm ou fè menm bagay ak mezon transfè lan, ou ba li l ak to du jour nan brh. E menm moun sa pou lal regle yon bagay an dola, le pire se ke moun nan gen dola sou kanel nou pa ba li l e lè nou ba li l nou ba li l an ayisyen, se a to di jou brh nou ba li l, sa vle di moun sa nan kouri pi rèd. Kounya la banm di nou yon bagay, pandan mwen potoprens la lakay mwen, m gon doleyans ki vin jwenn mwen sou mirbalè. Petèt ke responsab inibank yo pat konnen si. Mirbalais ap yon vil ki an devlopman. Chak jou se dè santèn de moun ki mase devan Unibank. Lè yo louvri se dè santèn de moun ki anndan an. Sa vle di moun sa yo pap janm jwenn sèvis. E banm di nou yon bagay, dola la li pou tout moun. M pa kwè gon moun an patikilye ki ta dwe jwenn dola la. Paske gen moun ki al nan bank lan nan Mirbalais, yo bezwen 200 dola yo paka jwenn li. Sof si yap pran li an ayisyen. Men genyen lòt moun tou ki genyen posibilite pou yo kapab pran jiska 1000. Eske l nòmal? Li pa nòmal. Donk m ap mande direktè Unibank ki nan Mirbalè an, ebyen fò w repanse bagay yo. E bank santral la tou, ebyen fò l repanse bagay yo. Paske bagay yo pa bon o nivo de Mirbalè. Kounya la nan kestyon bandi, politik, Gen anpil nèg kap plenyen, kap di ke Jean Bertrand Aristide se yon prezidan ki fè ti kichòy. Bon, menm lè yon nèg ou kapab joure Aristide men li fè ti kichòy se vre. Pa egzanp, li pran yon tè nan Tabar la, li konstwi yon inivèsite menm sou san. Konprann? Mèt tè a mouri men o final gen yon inivèsite ki fèt paske se pran l pran l. Fò n di sa. Jean Bertrand Aristide, fò n di ke se li menm ki inisye kesyon bandi nan peyi Dayiti. Men, lè l te la, fò w di tou, pa t gen tout gang sa yo. Yon prezidan vini, li te yon prezidan gang, lòt prezidan k vini an, li te kapab aleje bagay la. Pa egzanp, phtk vini, outre ke li mizle sèten gang lavalas, li rekipere anpil nan yo, men tou li mete pwòp gang li. Èske n konprann? Sa vle di nan peyi a la tout nèg kap dirije oblije te gon gwoup gang. Bagay la rèd wi. Jovenel vini, pa konnen men kanmenm ou wè gon konsolidasyon de kestyon gang nan. Donk kounya a lavalas yo bay konferans. Yo pale yo di sèl moun ki ta kapab rezoud kestyon sa a li rele Jean Bertrand Aristide. Eske se vre? Antouka ann tande yo. Paske se Ayiti nou pap kapab delivre anba rach mwen, anba manchèt, soufrans nou twòp, soufrans nou twòp, nou gon sèl sovè ki se Jean Bertrand Aristide, Bondye beni nou nan tout trajektwa yo te fèl pase nan mond lan, yo pa tiyel, Bondye kenbel pou nou, nou konnen nou gon sovè nan sa nou ye la. Nan kalamite nou ye la, nan soufrans nou ye la, nou pa dòmi nan kay, n ap dòmi alalin, n ap manje pate pou dejene, dine, soupe, sa pa anyen. Soufrans pa anyen, Jezikri te soufri, men nou nan touman, peyi nou, yon peyi pa ka konsa, depi 7 jiyè, ane pase an, wo, wo, wo, yon peyi pa gen prezidan, yon pèp a 2 grenn je, yon leta, yon leta. Leta poko janm parèt a tete paran nou pou li di sese. Merci la France. Ayisyen an. Nou pap ka, sa w te di kesyon an ankò, presize? Mwen wè sitiyasyon peyi a. Sitiyasyon peyi a, nou pa ka di sitiyasyon peyi, peyi a, peyi a depi apre 2004, ou konprann, peyi a gon maleng ladann ki pa ka geri, ou wè sa m di w la, depi apre kidnaping 2004 la, maleng ki anndan peyi a, kiyès ki mete l? Se Boulos, se Apèd. Se Bekè, se Dimitri Kran, se Steve Caroli, se Silako. Ou wè gang sa yo, yo pa janm site non yo. Poukisa gang sa yo pa site non yo? Ou konprann? Epi n ap chwazi gang Preval yo ankò. Ou konprann? N ap vle sou lò. Lè n di gang Preval yo, n ap pran nèg Rivo yo, n ap pran Youri Latorti, n ap pran nèg Lanbè yo. Ou wè sa m di w lan? N ap pran Moyiz Janchwal yo. Ou konprann? N ap pran. Pò defen preval e nap pran pò defen jovenled moise e kriminel sa yo nap pran mateli nap pran madanm mateli ki se sofia seremi epi se epi ankò kiyes ankò dezyem moun nan se fanmi se se frè sofia seremi si se ki kon eleksyon fè tout transpò zam ayiti e lè yo yo di nèg yo fè transpò zam yo site non nèg yo e mpa wont grenn moun nan peyi a ki pale de nèg sa yo. Mwen an plis pale de ti mesye anndan katye popilè yo k ap pase mati yo pandan yo fin bay nèg sa yo pil manti, yo pale de. Gen de slogan nou menm militan Lavalas ki gen bon sans, ki gen moral, moralite ki reyalite, paske gen de bagay yo di moral ki pa reyèl. Wè sam sou nan men nou menm nou pale sak reyèl lè n di nou pa vle tèt de pon paske nèg yo te fè yon pakèt demagoji sou prezidan Aristid nou nou tap batay kont demagoji sa yo kont moun ki an ki anndan nou kap fè demagoji yo e pou lè sa nou di nou pa renmen slogan tèt de pon an nou pli nou ka plis pale de militan nou pa pale de militon tou non nou pale de militan yon militan kisa w konnen kisa yon moun ta panse yon militan te ka ki wòl yon militan hein nou menm jounalis ki wòl ou ta panse yon militan ta sipoze genyen. Men ki wòl m te ka wè yon militan te ka genyen. Yon militan la pou l fè sosyal bò lakay li. Yon militan la pou l kanpe bò yon moun k ap travay bò lakay li, pou l di moun sa se yon lidè, li ka reprezante bò lakay li. Avèk sa moun nan ap fè k pozitif. Ou konprann? Kounye a m wè sa yo di k militan, m wè nèg la militan, li te bezwen kandida, li te bezwen depite, li te bezwen nan tout bwat leta, li te bezwen nan tout kote nèt li genyen. Wòl militan pa konsa, wòl militan la pou l fè devlopman, e pou tèt sa mwen menm m di m pa nan tèt de pon, depi nèg a vin bay slogan tèt de pon m ap pè l, pase nan slogan tèt de pon sa yo, yo te prepare anpil resif pou prezidan Aristide, ou konprann nou menm nou te kòmanse kraze resif sa yo, ou konprann sa m vle di w la kounye a, e pou tèt sa mwen menm m di m pa renmen slogan tèt de pon an, pase m son militan. Se se phtk yo ye, se prevalis yo ye, yo pat janm lavalas. M pa ka pale de kriminèl. Tout nèg sa yo kriminèl e yo k kraze peyi a. Yon mounen yo blo pèp la. Yon mounen yo, e yo k ap souse san nou. E yo k ap fè gaspiyay nan yon peyi. M pa ka pale de kriminèl sa yo. Men sèl sa m te ka di, nèg sa yo ap peye sa y ap fè Ayiti a. Paske fò yo kòmanse sou tablo a. E pa mwen pou di yo sa k ap fèt sou tablo a non. Fò y al gade sa k ap fèt nan tablo a. Anlè Tomasen, anlè Laboul, Rene, fò w pa al wè site solèy kounye a non, fò w kòmanse wè laboul. Men sa vle di senatè ap boule a, sa se deja rezilta yo? Men men m pa ka, e pa sèl senatè ap mouri, gen anpil lòt moun ki pase pa katastwòf, kòmsi katastwòf natirèl pase, epi pandan katastwòf natirèl pase tou, gen tou, kòmsi pa menm katastwòf natirèl, gen gratèl ki pase, gen pye koupe kale, gen tete koupe kale, gen yon pakèt jan ale. Voye yon mesaj pou Andre Michel pou fini. Neel Cassy. Neel Cassy. Mon chè mesaj m te ka voye bay Andre Michel, m pap voye l bay Andre Michel. M ap voye l mesaj la pou popilisasyon an. Mesaj la. M ap voye mesaj la pou popilisasyon an. Pou pèp ayisyen an. Pou pèp la leve kanpe pou n dechouke tout nèg sa yo nèt! Tout gang ki ki enpeche peyi dayiti fonksyone pou pèp la leve! Lendi pou pèp la leve! Pèp ayisyen leve kanpe kont kriminèl! Kont. Kont san fwa ni lwa, kont enpeyalis, kont tout blofè yo kap kraze peyi dayiti. Ayibobo. Chofè moto legal yo ki anndan AON, Ansanm Oganizasyon Nasyonal yo. Jounen jodi a ankò yon lòt fwa, nou vin la a anndan konferans sa a, pou n vin di, sèt fwa si se twòp, nou pa kapab ankò, kesyon gaz sa a, Li vle fin avè n. Kesyon gaz sa, yo pwograme l pou fin ak chofè moto, chofè machin, moun ki gen ti moulen. Ebyen, se poutèt sa, nan jou k ap vini la yo, nou pral fè gwo leve kanpe. Tankou dimanch k ap 14, chofè moto yo ap kontinye nan lari a e lendi k ap 15, kote chofè moto yo, y ap nan lari a. Pou kesyon gaz e lavi chè. Pandan ke nou menm, aoe, ansanm òganizasyon nasyonal yo, pandan nou pral fè pakou sa a, nou pral kontinye pou n di pèp la, leve kanpe, nou bouke ak gouvènman peze souse Ariel Henry e alye l yo. Ebyen. N ap depase Channmas. N ap soti Channmas nan premye pwen, nou pral fè Lali, Martin Luther King, pou n fè Nazon, n ap stop nan Kafou Ayopò. Lè n rive Kafou Ayopò, nou pral fè otowout de Dèlma. Lè n rive sou otowout Dèlma, nou pral vire rantre bò Televizyon Nasyonal. La n ap kanpe pou n pran tout moun k ap sot Petyonvil yo pou n fòse l. Nou pral antre pa anndan Dèlma 33 pou n parèt Kafou Jeral Batay. De Kafou Jeral Batay, n ap kontinye dwat pou n parèt nan Kafou Rita. De Kafou Rita, n ap vire pou n al parèt Kafou Fleryo. Lè n rive Kafou Fleryo, nou pral rive devan rezidans Doktè Prezidan Aristide. Men manman koze a, nou pral di Prezidan Aristide nou vin chache Yon desizyon nan men l. Yon desizyon! Kòm nou di kle a e nan men l li ye. Menm jan kanmarad Betty Marcellus sot di l, pou n konnen, èske l vle pran rèy la pou l gouvène bato a avè nou paske, nan sa Ayiti twouve l la a, nan vo ensekirite sa a, anba mizè rere sa a, nan pwoblèm gaz sa a, Moun ki konn fè, k abitye fè, se Doktè, Prezidan, Aristid. Enben, e sa k fè, ansanm òganizasyon nasyonal yo pral makònen ak pèp la, Pou n fè w pil on pakèt moun pou n al di kle a pa nan men yo, kle a se nan men Jovenel Moïse se Aristide, priye, veye, se Aristide ki kapitèn bato a, Civil Josnel, prezidan sendika chofè moto legal. Lè nou menm AON, n ap viv yon, pèp ayisyen ap viv yon moman difisil. atravè ensekirite a ki ap vale teren atravè kidnapin nan chak jou Bondye mete kap vale teren atravè masak yo ki fèt nan plizyè katye popilè yo e chak jou nou tande bal ap chante patou nan katye popilè yo pèp la nan prizon lakay li jodi a pou nou chita sou dosye sa. Li soulve konsyans chak nan nou ki anndan AON e m kwè l soulve konsyans chak pèp ayisyen an, chak grenn ayisyen an jeneral. Paske jodi a nou ka di pa gen klas mwayèn ankò. Paske chak tan yo kidnape yon moun, se 50 mil dola ameriken, 100 mil dola ameriken, bon menm nan rèv moun sa pa janm reve ke l ap konte l, vwaje klè pou l konte l. Si moun nan te gen yon kay, Si moun nan te gon machin, si moun nan te nan djòb, sak sou kanèl plis fanmi l aba, se moun sa yo yo oblije ap entèpele konsyans yo pou yo pa kite yo mouri. Pafwa moun nan fin bay kòb la l mouri. Ensekirite a jodi a moun ki epanye de li se moun ki pwovoke l, se moun ki pwograme l, se moun ki finanse l, se moun sa yo sèlman. ki pa jwi de ensekirite a, men m kwè nou menm kòm jounalis la, kèlkeswa kouch moun nan peyi a, pa gen moun ki epanye, paske jodi a n ap viv de moun k ap resevwa bal mawon lakay yo, yo pa nan katye popilè kote ki genyen gang, men difètke yo pa twò lwen katye yo, yo menm sou kabann lakay yo, gen anpil adolesan ki pran bal nan tèt. E sa kòmsi n ap viv nan yon sosyete, sa pa reflete tout moun, sa pa deranje konsyans tout moun. Jodi a si m ka manje, moun ki pa ka manje a, sa pa deranje l. Jodi a si m ka nan lari a la, m gen yon 100 dola, yon 200 dola nan men m, ki pa min anyen, paske jodi a pou kwit yon manje lakay ou, mil goud pa ka fè l. E sa, sa depan kantite moun ke w genyen lakay ou a. E ki manje w pral fè tou? Yon aleken kounyeya se prèske 70 dola, yon bwat aleken pou achte yon manje pou manje, bwè kounyeya prèske 100 goud. Sa vle di ou menm pou w ta manje nan lari a, 500 goud pa ka ba w manje. Jodi a m kwè ke nou menm kòm Ayisyen, kèlkeswa kous sosyal nou ye nan peyi a, Nou tout nou konsène. Paske mouvman ki dwe fèt la se yon revolisyon konsyans ke l dwe ye lakay chak grenn Ayisyen jodi a pou m konsyan e nou tout maten midi e swa gen anpil moun ki sou rezo sosyo yo wè mòd de vi lòt peyi yo wè kijan monn fonksyone e konsyamman m ta renmen pou popilasyon rann li kont Menm lè l ta nan dimansyon zonbifikasyon m kwè ke l kòmanse reveye, depi aprè 26 jen la l kòmanse reveye, paske tout moun wè kijan moun dwe viv tankou moun, paske gen moun jodi a la k fè 2 jou 3 jou k paka met kiyè nan bouch yo. Sa vle di ke sa yo, nou paka pouse moun pou pou yo soti nan kondisyon an, Se konsyans tout moun ki pou di, Jodi a m deside kase kòd la la, pa egzanp, lendi 15 out la la, m deside kase kòd la la pou tout moun anbake nan batay k ap fèt la, e fòk Ayiti viv, e fòk pèp ayisyen menm avèk konsyans yo sove pwòp frè yo ki bò kote yo ke y ap tiye a, ke se pèp la ki pou sove pèp la. Se sa li! Ou prale avèk tout kaye doleyans sa a devan kay Doktè Jean Bertrand Aristide, sèt fwa si pou l di èske l ap akonpaye pèp la oubyen non l p ap akonpaye l. Paske jodi a la, dimansyon popilasyon an ap viv la la, nou pi rèd ke kanibal, n ap rache moun, n ap boule moun, pa gen moun ki epanye. Jodi a la, chen ap manje moun, gen moun ki gen chen lakay yo, yo depanse medsen. rive pou yo, pafwa pou yon mwa, chyen ap depanse 4, 500 dola ameriken pou manje, pou pran tretman l. Jodi a nou menm pa gen yon moun ki pou vire gade nou, pou n depanse menm yon mil, pou yon sen mil goud pou nou pou n ka manje, e pa manje k rele manje a non, pou n ka mete yon kiyè nan bouch nou pou n desann grenn nan vant nou. Jodi a nesesite a klè, se tout moun ki pou anba, anbake nan bato a pou n al di Doktè Jean Bertrand Aristide. Pèp la ki se bakòp li a, li deside pou l di on mo, èske l ap kapitèn bato a oubyen ke èske se lòt kapitèn l ap mete sou bato a paske peyi a pa kapab ankò.